Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon mwen gen yon video ki rive jwenn mwen la donk ke mwen fè anpil diskisyon sou video a paske oprima bo m te di ke Se ta yon videyo ki ta fèt swa Meksik aksyon sa a pase, oubyen Santo Domingo, oubyen tou Ayiti. M te gen lechwa ant 3 kote sa yo paske m wè yon nèg avèk yon gwo chapo nan tèt li. J'avais l'impression que c'etait yon Meksiken. Epi, se aprè mwen vin jwenn enfòmasyon ke yo di mwen se Petyonvil sa pase. Men jiskaprezan m ta kapab di. Euh mwen bay yon ons de kredibilite ak sa men jiskaprezan m poko kwè ke sa pase Pityonvil paske sak pase a la m ta kapab di euh sekirite sa misye bon anpil. Bon m eksplike nou istwa la seke se yon nèg ki just parèt nan yon biznis oubyen yon konpayi epi sa w tande a la misye louvri kout bal se kòmsi misye te gen pwoblèm avèk sekirite a epi pandan misye pral rive sou sekirite a l ap simen bal sekirite a li menm rale zam ni, epi sa w tande a sekirite a sèvi misye, m gen presyon yon bal bon kou. Ban m li videyo a pou nou, menm lè m pap ka mete l paske nou konnen ke si m mete l y ap sanksyone paj la men de tout manyè n ap gen chans nou menm pou nou kapab jwenn videyo sa moun ki mande l. Sa se pase le 20 jwen sètadi lendi 20 jwen 2022. A 11 è 16 minit 31 segond epi segond ap mache. Misye sòti kote l sòti avèk yon chapo nan tèt li, misye gen yon chemiz, yon bout pantalon e m gen enpresyon ke l gen yon baskèt. Epi sekirite a li menm li kanpe, li apiye e kelke pa epi li mete yon men l bò hanch li se kòmsi li te konprann ke yon bagay konsa t ap vini. Ann vanse toujou. Epi misye rive sou sekirite a. Le tan pou misye rive, m ta kapab di, genyen anviwon 3 a 4 pa. Epi sekirite a rale. Rale sekirite a rale, li lage sou misye anvan. Baw! Bal la pran misye bò kou. Epi misye fon ti bese tèt li. Se li m ap li pou nou. Pandan misye bese tèt li, l al frape yon kote epi sa w tande a la a san kòmanse. Simen atè a. Epi, tip sa li menm ki te sou vin fè aksyon an, èske te gen nèg ki akonpanye l? Paske gen moun ki yo menm tou k ap prese pou wetire kò yo nan espas la, gen moun ki ap prese pou yo sòti. Pandan misye pran bal la, san kòmanse vide atè, misye kenbe bò kou l, epi misye ap fè tantativ pou kapab tire sekirite a. Baw! Sekirite a vole yon kote l tonbe. Kounye a, misye li menm al dè tire sekirite a, men Li telman ap bay san m gen presyon ke li afebli. La dezyèm choz sè ke eske katouch la pati paske katouch la swa li pa pati ou byen misye bal li fini paske misye lonje zam nan sou sekirite a ou byen eske se m ta kapab di wè li pa wè paske le fèt ke wap pèdi san e byen Ou kapab vin rive yon kote ou afebli vizyèlman. Epi misye vin ap mache. Mache l mache, li pwente sou de twa moun. Moun yo kouche epi sekirite a li menm li kouri li vole. Men tout tan misye ap fè jès sa, ebyen san ap vide atè a. Arive yon kote misye ale pou l sòti, baryè a bloke paske se yon baryè elektwonik an vitre. Epi misye m ta kapab di li bloke la. Vwala la fen de sèt istwa dramatik. Men tout kote misye pase yo ta kapab di genyen yon rigòl san. Poko el ye la a, video a disponib, on moun kapab ekri, nou menm nap voye video a ba ou pou kapab wè l. Sekirite sa sou men l anpil. Misye pap viv, paske misye gentan bay anpil san, donk sekirite a ale, tout lòt moun yo ale, epi misye li menm, donk lap jigote la pou wè si l ta kapab soti. Bref. Jan yo toujou di sa manje w renmen se li menm ki manje lajan w. Alezi pou otre enfo nou prale nan kwadèboukè paske yè je vous avè promi ke nou tap vini avèk kelke enfo konsènan la kwadèboukè pou ou. Bon! Ebyen bagay la te rèd dan la joune dyè o nivo de la komin de la kwadèboukè. Premye enfòmasyon ke nou genyen se ke la polis ta sanble boule yon chofè moto ak tout moto a. Paske misye tap soti anba bouk. Epi gen yon mouchwa ki mare nan kou misye e pandan li ap vanse, chèf yo mande l idantifye l. Misye sèlman rale yon bout papye sou li epi chèf yo pase a laksyon, vwala s ki li è tarive. Hum! Ti mesye polis yo, yo pap jwe kounye a paske lè y ap pèdi lavi yo nan nenpòt kondisyon nou menm ki nan lari a sitwayen, fò n fè atansyon. Èske n konprann? Fòk nou fè anpil atansyon. Fò n di tou, pandan jounen yè la, nèg yo met pye atè a an granmoun, ti mesye yo. Ti mesye polis yo batay anpil. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg Simo yo, ki sou Zo Reken an, te gen 4 bakòp, Zo Reken ki li menm, se li k mete lapè yè, paske antèn nou te mete lotbò a, dwòn nan t ap balanse, nou te manke gen kontwòl Magali, men l ap fè san avèk bèl blòdè. Nou tande non sa yo? Magalie men lap fè san bèl blòdè men mesye dam sa yo menm yo te sou wout la tranblè a yo tap bay nèg bal nan blòk sa yo genyen yon sitwayen ki dim ke humm nèg yo pat ka rete non papa nèg yo te oblije alò eske yo te kouri oubyen yo repliye paske fòn di ke bagay la te vrèman rèd pou nèg nèg 400 mawozo yo ebyen plizyè fwa yo kouri yo tap sòti bò simityè a chèf yo. Sòti nan Bedè. Nèg yo sòti nan Bedè paske yo tap bay pwoblèm Bedè. Tout nèg yo te mete pye yo atè. Donk, anpil kouraj e felisitasyon paske nèg Mawozo yo, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, yo pat kapab danse konpa a. Eske se blòf? Eske se pretèks nèg yo tap pran kòmkwa yo pat ka danse konpa? Bon, antouka, se konsa enfòmasyon an rive jwenn mwen. Yo pat ka danse konpa a, nèg yo oblije mete kò yo yon kote. Ebyen, tande byen, si w ap pale avèk yon moun kounya, tande byen sa m ap di nou an wi, gen limena. E pa medam k ap mache nan lari yo, zizi, tilititi yo non. Hum! Limena sa a se yon cha y ap bay pwoblèm. Se gwo cha nwa a ki gen ti bagay anlè tèt li a. Gen bèl blòdè tou. Hum! Bèl blòdè li menm se ti cha zo a. Tèt chaje! M oblije ri wi. Nèg yo bay cha yo non. Bèl blòdè. Donk pou kwè lye la m ta kapab di gen plizyè, gen Magali, gen Bèl Blòdè epi genyen Limena. Donk se moun sa yo epi gen bakòp men l ap fè san k ap pase nèg yo bal o nivo de la Kwadèboukè. Donk bagay la te vrèman rèd pou nèg yo, nèg yo oblije retranche kò yo men lè yo retranche kò yo kèlke pa konsa se toujou evidan pou ke lapolis li menm li pote boure tankou jan moun yo toujou di sa an granmoun. Ebyen pou kapab al swiv kote nèg yo retranche paske imedyatman ou tap batay a nèg la epi ou kite nèg la antre kelke pa epi ou menm ou retire kò w lap tounen lap vin fè lòbèy brèf nou pral kite w avèk deklarasyon paske maten an m te fon emisyon m swete ke anpe pli ta ke bòn nouvèl la tonbe ke mesye yo kapab libere madanm sa paske sa ma bokou frape. Se yon fi m konn achte fritay nan men l, lè enfòmasyon an rive jwenn mwen m ta kapab di ben sa fè mal anpil. Sa fè mal anpil paske se kòmsi m ta kapab di se yon manm nan fanmi m yo anlve. Madanm sa a toujou gen bon jan, ou gen kòb l ap vann ou, ou pa gen kòb l ap vann ou. M konn fè tès sou li m di a, kliyan m pa gen kòb non. Li di o a monchè, devan ti biznis sa a la a monchè, depi moun nan se kliyan li e pa gen afè. gen kòb ou pa gen kòb se moun nan k pou respekte tèt li donk mari l te al pale nan karayib mari l mande mesye yon ti kras konpasyon li pale apre sa mande konpasyon e jounen jodi a la nan emisyon sa la mande yon lòt konpasyon e m swete ke nèg yo ap tande yo kapab pase a laksyon Donk yè nou te viv li, nou menm ki abite bò isi a, e li te minui lè sa pase, e ou menm ou te la avèk madanm ou? Wi, madanm mwen te deyò avan, epi mwen te anndan, epi vè minui, m salye nou tout ki sou panèl la, m salye tout oditè, oditris k ap koute radyo a tout kote nan peyi a, e m ap salye mesye yo tou, m pa ka di yo yo se kidnapè. Paske yo gen fanmi tou. E m ap di yo, si yo si yo se pwodui peyi a, yo se pou di Leta ki fè nou nan sitiyasyon sa a. Vè minui, pral nan minui eta, epi gen yon machin ki parèt a agoch, li nan sans envès. Li parèt, li mande. Madanm nan achte yon taso. Lè l pa ret mande achte taso a, madanm nan di li pa gen taso. Epi li mande sa k gen, madanm nan di gen poul gen lòt bagay. Yo konbyen? Yo bon, youn ki desann. Yon sèl desann machin nan. Li pa desann a zam? Li pa desann a zam. Ki lè l te ye konsa? Li te anviwon minui, minui e ka yo. Epi li di madanm nan. E fòk nou di ke Maglo Anbwaz Gèrye s on zòn daktivite, riyèl Chavann, nèg ap bwè ti byè yo, pou moun yo pa panse. Se yon egzajerasyon paske zòn Maglo Anbwaz l ap esplike a, lavi an, vi noktin nan, toujou gen ti aktivite nan zòn nan. Kounye a la menm, li mande madanm nan yon poulè senkant dola. Madanm nan di pa gen poulè senkant dola, gen sa swasandi dola. Li di men mete l pou li, l ap vire, epi lè l pase l ap tounen vin pran l. Epi egzakteman, madanm nan mete l pou li. Li retounen vrèman, li vire nan Kafou Cheblan. kote gen polis kouche yo epi aprè sa lèl desann se rete m rete m wè 4 nèg a zam desann machin nan desann machin nan epi yo di madam nan de men anlè yo di deplase dèyè koto a deplase epi yo rale l pye l pa menm bon menm waw wi pye l pa menm bon menm epi nèg yo boure l anndan machin nan epi yo ale. Li te pou kont li devan? Non te gen 5 moun la mwen menm mwen te anndan te gen lòt De twa kliyan tap bwè deyo avèk moun ki toujou avèk nou kap rann nou sèvis. Nèg yo tire, nèg yo tire avan yale? Yo pa tire, yo pa tire. E sa pran konbyen tan ant lè yo vini epi pou yo pran dam nan yal avèk li? Yo an bagay ki fèt a la segond paske yo te gentan lè yo vire a yo di yap vin pran manje a yo pa se pa manje yo vin dèyè vrèman se jis yo desann ma a zam a la men epi yo yo. Yo pa frape dam nan lè yap monte la machin nan? Yo jis boure l andan machin ou konnen pyel pa bon li son moun sou wè. Si wè nan lè sa nou ka nan lari si se pa gen aktivite non sèlman sa tou nou gen ti ponya dam nan m gen 2 timoun se pa avè l ou konprann se jis nou ansanm n ap degaje nou epi n ap bat nou pou n fè bèl e konsa nou pa menm ka vann menm se an demen maten se prete n ap prete oubyen sa n konn fè nou konn pran ponya tou pou n mete ti aktivite a deyò e pa anyen k gen vrèman. M konnen gon polis kouche pa twò lwen kote machann nan ap vann nan. Bò kote m nan pa vrèman gon polis kouche non gen lè w soti zòn salomon pou moute men nan zòn bò tou prè m li pa vrèman prè m li pa vrèman prè m. Vit tenten? Vit tenten san plak. Ki jan de machin? Machin bon machin nèf li ye machin. Gade deskripsyon machin nan yon Toyota, yon Prado. Mpa paske mte anndan mwen menm mpa ka dekrive l. Ki koulè machin nan? Bon son bleu yon machin bleu. Machin bleu. Moun ki tap bwè ki te devan biznis lan sa yo fè tout moun kouri? Bon yo pa gentan kouri paske yo pa gentan kouri se te gen yon lòt klyen ki te bay fon manje pou li epi yo pran telefòn mesye a yo pran telefòn li yo di banm telefòn nan epi Depi yèswa rive maten an ou pa gen ankenn nouvèl? M poko gen ankenn nouvèl yo pa map tann apèl map resi rele tou bon m pa janm ka jwenn menm telefòn kliyan yo te pran m esi. Ah yo pran telefòn tou? Wi. Konprann map di neg yo si yo gen kè imen yo se moun tou pou yo yo yap gentan wè madanm nan se yon moun ki jis sante pou yo fon bagay pou nou. Petèt yo ka panse se, bon kòm yo te gentan di l prepare babekyou pou yo m tap di yo ka panse se yon moun ki te vin konsome donk wap pale avè yo pou di yo moun yo panse yo pran e pa li menm son malerèz kap bat dlo pou l fè bè chak swa nan pote byen ta se pa la n ta pi. Nou t ap kouche nan kabann nou, epi nou t ap byen dòmi. Li menm l ap fè ti fritay la devan, ou menm w ap vann byè? Wi, m ap vann anndan. Wi, m ap vann byè lè yon kliyan mande yon bagay, se mwen ki pral ba li. Erezman ou te krab kò anndan, si w soti la, ou t ap ansanm ak madanm nan la? Wi. Waww! Donk ou di yo ke se vre malfini vole li pa jwenn poul li kanpay men ou vle fè yo konnen jis e kòman madanm ou rele? Rona Jean Baptiste Christella ou vle fè yo konnen Christella son pay li pran poul li menm bezwen met espwa pa gen anyen kap fèt pa gen anyen pa gen anyen se Otan yo kenbel trop se tan yap pèdi donc si yo te ka tou lagel yo fini donc. Yo sa yo se humain yo k konprann nou tou paske pa la nta byen nan lè sa yo t pa tap jwenn nou nan lari. Donk menm kan yo ta mande nou met gaz pou yo nou pap kapab pou jan gaz vin chè la. Gaz vin chè bon se bagay yo telman di anfen si nèg yo nèg yo se humain yo ye bon m pa konn sa pou m ta di yo m sipliye yo silteplè se sèl vye malrezan m gen map redi avèl ansanm avèk li pou yo wè sa yo te ka fè pou mwen. Christ pa gen timoun? Li poko gen timoun. Li poko gen timoun. Uhmm. Ebyen frè m, sa nou ka di w anpil kouraj. Se chak moun k ap pote kwa pa yo nan sosyete a. Donk, m swete ke mesye yo va fè Christela gras. Prèske kèlk pyès pou prèske nan mil dola konn. E bagay sa n t ap pale la Guerrier. Se jan de pwodui sa yo ki fè yon pil tan nan dwàn nan akoz anplwaye dwàn yo kidnape e revandikasyon yo a jis e m kore revandikasyon yo si se pa sa yo fè yo p ap tande vwa yo men kiyès ki pou tande vwa yo Guerrier? Se otorite leta pa vre? Men pandan tout dwan nan fèmen leta ap fè kòb li li menm. Yo diw takse chak jou k pase w anba a taks ou begonn wi. Sa vle di ke si se vwa sa w pral chèche akoz dwan fèmen pou sansibilize leta li pap janm sansibilize non. Paske dola ameriken l chak jou l fè pil kòb li wi li menm. Sa vle dire ke. Lè nèg la gen zagribay la, paske nou menm nou pa fè anyen, se konsome nan, son pèp se konsome sèlman nap konsome, konsome gen zagribay, sa vle di ke tout tan l fè ladwann nan, menm jan Kessy te di nap tire 5 an nan bouda kokorat yo, e gran nèg la li menm menm, se nan dada moun kap manje zòrèy kochon, pye kochon, nen kochon, je kochon an, se ladann poul tire kòb. Tout tan yo te fè, dwàn nan pa t ouvè. Èske w konprann reyalite a? Sa vle di ke yon kès zòrèy kochon, nan mwen d'une semèn, yo met 400 dola anplis sou li. Gon kote nan Kafou, e zanmi an t ap esplike l la a, avèk Jean Mona, Yo pa menm bè. Vye tonbe, zagribay, pye poul, pye poul. Kounye a moun fè legim avè yo papa, moun fè bouyon, moun fè sòs. Bon, yo pa gen. Bon, se li ki peye plizoumwen. Anvan ou ri tou. Pandan m ap ri a e kriye ou ta dwe ap kriye wi. Nou se yon pèp ki ta dwe ap kriye 24 sou 24. Lefètke m ri an, bon, ri an bon pou nou tou paske m te gen tan di nou sa maten an fò nou fè yon ri. Tande mesye. Tande, tande, tande sa map di nou an. Gen malèrèz kap tande la, si pat gen vye pye poul sa, Li pa tap manje vyann. kiyès ki tap kite sòs woz pou li pou lap met sou diri? Se al nan mache a pran 3 grenn pye fat konbyen 3 pye a? 3 3 3 pye? 50 goud. 50 goud? O, bon kote w lal pa chè. Guerrier, pye poul la nan bouyon blan, pye poul la nan sòs, pye poul la menm fri met sou tab lè dimanch wi. Moun paka achte zèl la ankò non, moun paka achte kwis. E gran nèg, moun a fè bon, moun a soulye, moun santi bon k achte kwis wi. Se pye wi. Soup. Kès pye poul la, zòrèy poul la m t ap di w la, nan komin Kafou, nan yon on semèn, yo met 600 dola sou kès zagribay la. Èske nou s on pèp? Èske n s on nasyon? Èske n s on peyi vrèman? Konkli avè l nan BRR a pou nou al wè pastè a k t ap prete nan bòl Donk, ou sanse konkli la, hein? Ou ap ajoute pou n fini? Sa m ap di, m ap di.